Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nan emisyon sa, euh, nou gen anpil dosye nou pral pale, euh, nou pral gen pou nou rann nou du kote de Wanament, se... Nan departement du nord est uhmm epi nap gen pou nal fè yon kout pye tou nan sen marc men dabò nap kòmanse avèk la republik dominikèn m gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen la map mennen ankèt sou enfòmasyon sila paske m ta renmen konnen poukisa se ayisyen ki chwazi pou yap detwi pwòp ayisyen parèy yo. Tande byen, jist avan m antre an Repiblik Dominikèn, fò n di nou ke pwopriyetè paryaj pa m nan jwenn libète li samdi 17 desanm 2022, yon liberasyon ki fèt an kontrepati yon ranson kote montan pa mansyone. Se yon nouvèl ki fè fanmi li anpil plezi. Antreprenè Rus lan ki anlve nan dat jedi 15 septanm nan nan Akayè nan rezidans prive li, kidnapè yo te itilize vwa maritim pou kapab reyalize fòfè sila. Kidnaping nan rete ankò yon gwo pwoblèm onivo de sosyete a e ke lapolis ta dwe pran bon jan dispozisyon pou kapab rezoud pwoblèm sila. Fòk nou raple genyen yon anplwaye Digicel ki li menm mouri menm semèn nan. alòske yo tap tante kidnape li e li menm li te reziste ak tantativ kidnaping sila sou wout Tabar la ebyen se te yon nouvèl ki te vrèman vrèman trist. An nou antre an Repiblik Dominikèn pou kwè li la. Mwen gen yon foto ki rive jwenn mwen. Foto sa wap gade la, si ou an Repiblik Dominikèn ou tonbe sou foto sila, ebyen wap wè gon mesaj nan langaj panyòl yo ki ekri sou foto sa ki di Se Busca. Ladron, vyoladòl, Igor Peadol de Mujeres. Gen yon pakèt lòt enfòmasyon k ap sikile toujou kòmkwa nèg sa a se yon vòlè l ye, se yon vakabon l ye, li bat fanm, li manke touye yon fanm. Tande byen! Lè m tonbe sou foto sa a mwen menm m al mennen ankèt. M gade ti jèn nan byen, m wè misye a avèk plizyè foto, foto kote ke li genyen rad sou li. M di kèt! Ban m chache plis enfòmasyon toujou. Ebyen banm ba nou yon lòt vèsyon, mwen m pa di vèsyon sa se manti non, madanm ak mouche ki mete vèsyon sa deyò, men banm ba nou yon vèsyon ke mwen menm mwen dekouvri nan ankèt pa m. Tande byen! Ti jèn sa, m poko ka fin di son move grenn, paske gon vòys misye voye bay yon zanmi, e vòys sa li rive jwenn mwen. Tande sa m ap di nou an. Frè m, misye rele Valentin. Ou konprann? Men daprè enfòmasyon m genyen, misye gon e vrè man non misye se Makenson. Ou konprann? Yo fè yo aprann mwen ke se yon zak misye te fè Ayiti paske yo di misye te konn travay nan konpayi. Yo aprann mwen ke se yon zak misye te fè. M pa konnen kòman zak la te fèt, ou konprann? Si se machin nan. Si se yon dil li te fè anndan konpayi an, m pa konnen, m pa ka di men ki zak li te fè. Ou konprann, se sa yo aprann. Misye vini isit, li chanje non l, an di se Valentin. Men si yo fè m konprann ke se Mackenson ki non misye. Ou konprann? Misye fè m travay baz, sa pral gen 4 mwa la frè m. Misye pa janm vle peye m baz, misye pa janm vle peye m frè m. Li soti pou l manje kòb la, li ema madanm ni, yo fè konplo pou yo bat mwen dèyè kòb la, ou konprann sa m di w lan? Madan misye rele Makenlove, Makenlove madan misye rele. Ou konprann frè m? Se konsa sa rive la frè pa m. Ou konprann? Vèsyon pa mwen jwenn sou dosye sila se ke ti jèn sa gen anviwon 4 mwa oubyen 4 semèn m kwè, 4 mwa m kwè, depi l ap travay avèk yon lòt ayisyen sou yon chantye. Mè il se twouv ke misye poko gen papye. Se pa sèl grenn ayisyen lotbò a k pa gen papye. Pa bliye m di nou ke 70 a 80 pousan ayisyen ki an Repiblik Dominikèn yo san papye. Konpwone byen. Yo pwofite de, m ta kapab di, vilnerabilite ti jèn sila pou yo fè li plis abi. Aprè tout tan sa li fin travay, li mande nèg la pou l touche, ebyen nèg la ap jwe l, l ap vire l, l ap tounen l. Li tèlman mache lakay nèg la yon jou, li vin mache lakay nèg la l on ti jan pale lèd, li di se pa nòmal yo pa ka fè l sa. Madanm nèg la oze l Li pale mal ak ti jèn nan o pwen ke li leve men sou misye. Ki sa w tap fè si w te nan plas ti jèn sa a? Si se vrè, ou tap defann tèt ou? Pa le fèt ke ti jèn nan defann tèt li, ebyen men sa yo mete pou li. Madam, si se vre, vèsyon sa yo bay de ou a, ou son w mechant. Mari w dwe, ou pat gen dwa al nan tire kou sou ti jèn nan. Men jiskaprezan, m ap chache konnen kisa ki alabaz de tou sa. Men ekoute, chanèl la disponib pou mouche ak madanm. Nou kapab rele m nan 33 26 64 20. Voye voice pa nou an pou m tande vrè vèsyon pa nou an paske gon pakèt bagay k ap pase nan peyi blan. Poukisa m di peyi blan? Nan peyi Repiblik Dominikèn paske moun sa yo e pa blan yo ye. Y ap pran pòz se blan men yo pa blan e yo p ap janm blan. Donk, se pa nòmal paske Ayisyen an anpil fwa lè l rive lotbò a, l al fè kleng avèk lòt vòlè pou kapab detwi menm pwòp Ayisyen parèy yo. Imajine w, jèn sa a kounye a lapolis lage nan dèyè l e moun sa yo se moun ki la lontan an Repiblik Dominikèn, yo lage 2 ti gele dèyè misye ak zam nenpòt kote yo jwenn li pou yo fizye l. Ò! Se ayisyen parèy nou, bann mechan. Retou an Ayiti, yon moun mouri, anviwon 6 lòt blese pami yo yon polisye ak plis pase yon douzèn arestasyon ki fèt nan jounen samdi 17 septanm nan nan Sen Mak. Sitiyasyon sa a vini nan kad afwontman ant ajan lapolis nasyonal Dayiti ki lanse bonbòn gaz lakrimojèn, ak tir a hauteur d'homme pou kapab eseye dispèse yon foul ki li menm riposte ak anpil kout wòch. E, moun sa yo genlè pa t tankou moun Pòtoprens, tèt chaje. Sa w tande a la, pwotestatè yo ki an kòlè, yo piye yon antrepriz Tern Sound spesyalize li nan vant materyèl ak ekipman elektwonik. Tèt chaje. Barikad, kawoutchou, dife, yo mete yo nan pòt antrepriz sila yo ki verouye epi mache kominal la preske tounen yon dezè. Mouvman sa patisipe nan pouswit pwotestasyon kont revizyon wos pri pwodwi petwolye pa bò kote Premye Minis Ariel Henry. Gen yon vòys ki vin jwenn mwen sou Senmak ki di ke nèg ki vin fè dechoukay yo, Se pa totalman moun Senmak. Mwen menm sèlman sa m konstate jodi an la, jiska nan minit m ap pale avè w la, anpil nèg yo, nèg yo pa nèg Senmak, nèg yo se yon seri de nèg nèg yo al chèche andeyò, ki sot Tirivyè, ki sot sou machan Desalin, Ki soti Gonayiv ki fin fè piyaj sa Senmak jodi a, akonpanye de nèg Senmak, kèk nèg Senmak, m pa ka di tout. Donk jiska mentnan gen mèsenè nan vil la, paske tout bagay nèg yo pran se direksyon Lakòm yo pran pase pa anwo sou tèt mòn pou y al andeyò. Ok. Donk pami pami moun sa yo gen yon patnè k rele Makendy, misye toujou a Pwofàn, m pa konnen, gen anpil nèg Senmak ki zanmi misye. Donk misye a manchèt nan tèt manifestasyon, gen yon manchèt nan men l, gen yon mouchwa wouj. Donk misye ap kanalize moun yo avèk lòt non moun ou tande k ap site la yo. Donk se de nèg kòmsi ki soti lòt kote ki vin simen latwoublay sa a nan vil la. Kòmsi vin gagote bagay moun yo nan vil la. Donk mwen m pa gen pwoblèm avèk nèg yo, lefèt ke kòmsi nèg yo ale nan biwo leta yo, kòm sa sa leta yo gen pwoblèm nan, mwen m pa gen pwoblèm sa yo. Men edifis piblik moun yo, sa a mwen m pa dakò l menm. Sa m pa dakò l. Dayè ou pa konn konbyen tan nèg la fè kòmsi pou l redi, kòmsi pou l genyen sa l genyen donk on nèg ka rantre ladan ka l vòlè afè moun menn sa mwen m pa ladan l menn. E jiska mèt nan aswè a gen anpil nèg nan vil la kòmsi nèg yo di yo pa pwale kòmsi mezon motosiklèt yo nèg yo vle rantre ladan yo. Donk gen anpil mèsenè nan vil la antouka mesye e nèg ki nan lari yo fè anpil pridans. Nèg ki gen manchèt tou, dòmi a manchèt nou bò tèt nou, nèg ki gen zam tou, dòmi a zam bò tèt nou. Aswè a nèg yo ap antre nan kay moun. An nou chavire pou departeman Nò-Est, patikilyèman nan Wanament. Wanament kote ke te genyen gwo manifestasyon samdi 17 septanbre 2022 e te genyen bouyay. A wè, te gen bouyay antre lapolis e sèten manifestan. Men, an nou swiv kòman sa te ye nan mikwo konfrè nou. Jif, ki li menm te sou plas pou RL Prod. e fò pèp la aplike modòd yo. Konpwone byen la famiy. Donk, si nou kite lari a touswit, se ke anyen pa p rezoud. E, si nou vle pou bagay yo rezoud, fòk nou kanpe an bèt. Eske nou konprann? Donk, m ap kite nou la. N ap tounen, nou pral vin fè lòt emisyon, pwiske nou menm nou konnen sou RL Prod se enfòmasyon 24 è sou 24.